Emmanuel Derillian, Premyèman, premye bagay ki rive misye te an sivil. Tande byen wi sa k pase a. Paske avan n lapide pèp la fò n konprann sa k pase a tou. Se pa yon rezon n ap jistifye misye byen mouri non. Men m pral esplike n sa k pase an n ap konprann rezon an. Paske moun yo pa tap janm nan moman sa al asasine yon polisye konsa. Misye t an sivil. E pi misye tonbe nan yon altèkasyon avèk yon moun nan zòn nan. Gen moun ki di se ta yon chofè moto etc. Pandan misye nan diskisyon avèk zanmi an, e pi. Malerezman yo pa rive antann yo. Se menm bagay sa ki pase avan yè nan Abraham, nan komin Sen Michel, nan departeman dè Nip. Kote polisye a tonbe apre l fin tire avoka a. Sa di depi nèg yo gen zam yo pa ka metrize tèt yo, yo twò chèf. Pandan misye nan altèkasyon avèk moun nan, epi rapidman premye reflèks misye zam li rale. On polisye rale zam se dènye rekou. Gen anpil nèg ki lach tou. Mwen m pa renmen zam. Ou wè m te fè 2 kou dan karate. Sa vle di ke avan m kouri sou zam mèt la fò m gade si m pa ta pase a kèk pataswèl avan. Sa vle di m pa konprann yon nèg depi nèg la gen zam premye reflèks li e zam li rale. Majoritè ki pote zam yo lach wi. 99 pousan nèg ki pote zam yo lach. Rod gen dwa pa dakò men se yon verite. Majorite nèg ki pote zam yo lach. Nenpòt ti bebe ap pale a nèg la wi epi l gentan rale zam. A mesye nou lach anpil. Ebyen pandan misye nan altèkasyon avèk zanmi an, premye reflèks li se zam li rale. Ok? Misye rale zam nan e lè l rale zam nan li pa rale l pou jwèt. Li pa rale l pou l tire anlè. Misye rale l li tire sou moun nan k te anfas li a. E malerezman gen 2 moun ki blese par bal. E le fè ke misye yo pa wè bag sou misye kom polisye, misye pa ta ni inifom kom polisye, misye te an sivil, pou moun ki nan zon nan, yo panse se kek bandi ki vin nan zon nan kap fè ravaj. Paske nan moman difisil konsa mesye dam polisye yo fò nou reflechi. Se pa moman pou al nan rale zam paske w nan diskisyon a yon moun. E ou rale zam nan e pa presyon w bay ou tire moun nan. Donk malerezman an reyaksyon an moun yo lapide misye. Yo rache misye, yo kraze l a kout wòch epi yo mete dife sou li. Misye mouri kite yon timoun ki gen 6 lane, yon ti fi. Donk, lè m pale avèk plizyè sitwayen nan zòn nan, yo regrèt sa k pase a. Paske yo di yo pa t janm konnen se yon polisye, men tèlman yo wè misye vide bal sou moun yo avèk rapidite, yo panse misye se yon bandi li ye, yo pa t panse se polisye l te ye. Yo reyaji konsa. Se triste, men nou menm m ba nou enfòmasyon ann ka reflechi sou sak pase an. Donk m pa pral kouri lapide popilasyon moun nan Senlwi di Nò paske sak pase a te ka rive nenpòt lòt kote. Mwen ap mande zanmi m polisye m yo, mesye nou konnen m renmen nou anpil tout sak bon grenn yo. Donk fòk nou reflechi avan n aji. E nan sikonstans ke n ye la a, ou pa ka rale zam pou nenpòt ti detay. e pon e ba dayè li konseye pou lenstan si w nan zòn s depi e pa nan zòn kòmsi ki trè ekspoze kòmsi toujou bat pou idantifye w omwen si w montre gen gason polisye w ye ok ou pa ka annik rale zam paske nan diskisyon avè w pou vide bal sou li gade sa k pase par la suit ayayay bagay yo trist nou pèdi yon polisye ankò mete sou kantite n pèdi deja malerezman jèn polisye 29 yèm Misye rele Emmanuel Derelien, triste nouvèl, men se sa lavi. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Moun yo deside pou pa kanpe mouvman Bwa Kale a. M pral pale ak peyi a. M pale ak plizyè polisye, m di yon sèl bagay. Remake, gade sou ekran an la pa egzanp, kantite moun nan zòn nan ki pran lari, k ap desann, ki pral chèche de twa nèg ki ta gen zam. Yon egzanp. Sa vle di ki sa? Moun sa yo k ap desann la pa egzanp, nan koridò sa yo, li riske. Paske yon nèg gen dwa kache anlè Nèg la gen zam nan menl epil vide bal paske nèg sa yo pa gen yo pa gen yo san fwa ni lwa tande byen wi sa di moun nèg sa yo yo pa respekte lavi moun yo pa anyen pa vle de anyen pou yo dayè yo tèlman fimen tenten sa di yo ke lè wap gade moun sa yo kap desann la pa egzanp li riske anpil men ekoute. poukisa yo oblije an kantite yo pran lari an yap bouske nèg ak zam ki nan blòk la son santiman de revòlt mwen vle n konprann sa sa eksprime yon santiman de revòlt. Sa eksprime tou senpleman nou bouke, nou fatige, nou pa ka kontinye viv moman sa yo ankò. M sonje nan lespri m kòman nèg yo elimine Doktè Ernst Paddy. Nou sonje sa? Nèg yo al kidnape Doktè Ernst Paddy. E souple, gen yon patwouy polisyè ki te a kèlke mèt wi aksyon an. Nèg yo al kidnape Doktè Ernst Paddy pediatre. Le fè ke misye son nèg ki genyen yon andikap. Bandi yo pa konn si misye gen andikap la. Sa di nèg yo ap rale misye sot nan machin nan. Misye gen difikilte pou l met pye l atè. Nèg yo panse se rèd l ap fè l pa vle desann yo vide bal sou li. Tande byen, ki sa n konprann? M site yon ka, e son pakèt, se pa de twa fanm ak gason n pèdi nan peyi a la. Avan yè la nèg yo elimine yon kad nan bank santral. Misye pase tout vi l, m kwè misye gen plis ke 40 tan nan bank santral. Nèg yo elimine l. Bandit exam éliminel. Nous du commissaire de police, inspecteur de police, nous du simple agent, nous perdons du eh, pasteur l'église, nous du simple citoyen. personne pas panier nous du journaliste. M'a songé le cas de Vladimir le gagneur. M'a songé le cas de e Nehemie Joseph pa de ka resan map sonje de Rospide Petion mon ami 12 map sonje bagay ki resan la gon pakèt lòt ka jounalis ki viktim gen youn map sonje yon ti jèn la nan media an liy yo ki te tonbe sou Delma a Delma 33 nan komisaria menm map sonje yon pakèt sa vle di ke Lè w ap sonje moun sa yo, kòmsi k ap pase nan lespri w, nan memwa w konsa. Lè m ap tande, m ap sonje, m sonje pandan Fedlin alepòk t ap prezante nouvèl sou Zenith, epi yo t ap resevwa yon dam. Yo kidnape dam sa a sou Bèlè, sou zòn Bèlè m kwè yo kidnape l wi. Paske m kwè l te nan manifestasyon, m te wè l nan zòn nan, e sou zòn lavil la l sòti. Yo kidnape la tout ti gason li ke li te mennen lekòl. Nèg yo ale anba avè l jisk anba bòn kabrit. Yo fè l fè yon pakèt jou la. Yo vyole l ni devan ni dèyè. Sa pa di pèsòn anyen? M ap sonje bagay sa yo, m ap sonje la ptit e kòman el sapèl ankò? Lora ki gen sèlman devan. Nèg yo kidnapel. M sonje manmanl te nan emisyon sa kap plenyen. Paske yo wè ti pol li bèl timoun yo pansel paranl gen lajan. Aloske son malerèz kap bouske lavi. Tou senpleman li te fè timoun nan avèk yon m kwè son etranje ki son peruvyen. Ki li menm ap bouske lavi an ayiti son mekanisyen liye. M sonje bagay sa yo. M sonje yo pran 3 timoun ansanm sou kara 2. Epi, m vin rann mwen kont ke jodi an, se pa yon lidè politik ki di pèp la pran lari paske jan bagay lan ye la, nou revòlte, non. Listwa Kanapevè a, li voye yon sinyal ki pou bouste moral popilasyon an. Se sa k fè mwen menm, wè gen nèg k ap rele m la, yo prèske rele m Papa Bwakale a la wi. Pase Bwakale te fin mouri, se TT t resisite Bwakale, Se vande map pale a Youli Destiné epi m di bwa kale a wi m tou kenbe l. Bwa kale a fè chimen l. Bwa kale te fin mouri nèt. Bwa kale fin mouri li resisite bwa kale wi. Ebyen koute, moun kanapevè voye sinyal la epi nou pran l nou ramase l epi nou di ke mouvman sa li ka bay rezilta depi yo byen oryante l. Se pa yon lidè vre t pral oryante l paske ki lidè amwenke nan mitan pèp la, gon lidè ki son chèf de fil ki di men ki kote n prale jodi a. Se sa sèlman wi. Men si n pral tann pa egzanp son nèg ki, ki nèg, bon ann pran, ann serye. Kiyès ou gen dwa di la, bon nèg politik k ap pale wi, fòk gen lidè. Ou menm, pou sa w ap pran l kòm lidè, w pa ayisyen ou menm? M tande nèg politik kap pale wi fòk gon lidè nan mou ok poukisa w ou pa vin deklare tèt ou kòm lidè e pa ayisyen w ye sa w pè fòn pa fè sa pafwa sa yo se jisteman de zeleman t kapab dekouraje sitwayen an paske gen yon konsta ke m fè ke petèt ou pa wè ou menm 1 tout chèf gang yo pale ansanm vitelòm pale. Tande byen Marianel Lucas Vitelòm pale nan vwa Vitelòm misye panike Ti lapli pale nan vwa ti lapli misye panike misye trake misye gen pwoblèm Map tande Jeff chèf gang kriminèl pale nan vwa misye wè misye panike fòm montre nèg sa yo tanzantan sou ekran Map tande Jeff kap pale. Jeff Larose. Dèyè misye ap di li rele Jeff Granbwa oubyen Labwa oubyen Lajwa. Misye rele Jeff Larose. Se son vrè non. Asasen kriminèl de o ran. Se misye kap kòmande Kanaran. Misye se alye 5 segond. Kap fè tout deblozay sa kap pase Kanaran. Jeff. Kriminèl sa. Ekoute. M tande Jeff kap pale. Lè m fin tande misye, m wè misye panike on ne peut plus. Poukisa? M pa ka konprann ke ou wè sòti Jeff lan, se paske yè aprè midi, gen de twa gon patwouy polisyè, m pa bezwen di ki inite, ki atake plizyè nèg nan Onavil e gen nèg ki tonbe atè a, yo tonbe yo pa leve. Imaj yo sadik. la polis fin frape nèg yo, yo tonbe yo pa leve. Le fè ke yo tonbe yo pa leve, kounye a misye fon sòti jodi a. Kounye a ki sa misye ap repete? E ou wè nèg yo yo entèlijan. Avan yo vin fè sòti sa a, yo voye yon seri de ti sòlda sou Facebook la vin fè pawòl sa pou yo wi. Eeh paske map gade anpil moun tou kap fèl wi moun ou pata panse wi sa vle di yo voye solda vin vin fè yon ti lavaj men yo pa konprann jodi a la wè bagay sa depi ou wèl nan lè sa se mwen e mwen sèlman peyi a branche sa vle di si wè bagay la pa pale nan mwen nan lè sa pa gen moun pap tandel non e pa manti map ba ou sa vle di ke yo voye vin fè yon lavaj sou rezo yo sou kisa pou kisa ou konnen. Eben nèg ou janm te di n sa? Nèg kap di w oh mouvman se G9 li ye paske yo pap atake G9. Se pawòl sa misye vin repete la wi. Se pawòl sa Jeff Larose vin repete. Paske kounye a misye di wi de twa moun pran lari yo di w se pèp. Misye di bon zye pèp la pran lari vre jou pèp la pran lari li menm tou lap pran lari pou l al ede. Ou wè sa yo se divèsyon yo ye. E divèsyon a la plizyè nivo. S on fason pou kraponnen popilasyon an, pou kraze mouvman k ap fèt la. Paske si n pran nan presyon nèg sa yo, nou p ap janm rive kote n vle rive a. Nou klè wi, fò n klè sou sa wi. Si nou pran nan presyon vagabon sa yo, nou p ap janm rive kote n vle rive a. Paske jodi an li klè. Kote n vle rive an, se atake nèg sa yo, swa nou pran yo, nou remèt lapolis, oubyen lapolis tou fini ak istwa a. Gen moun k ap di wi, nèg sa yo, yo ta renmen pou yo pran yo, paske fò yo pale pou denonse, pou dat y ap denonse. Eben, si w pa gen radyo pou w tande, m pral fè w tande yon ti bagay talè. Paske mwen menm m wè tout bagay sa yo se divèsyon yo ye. Kounye a lè w di m konsa, wi fò yo arete nèg sa yo paske fòk yo pale. Kòmsi towo sa ti kab ou panse l pral pale? An lè w arete Vitelòm ou panse l pral pale? Lè w arete malandren sa t sou ekran la a ki rele Tchouko a la a, ki rele Damas ou panse l pral pale? An ou panse l pral pale? Gade yon ti jenn gason Ti piti sa lèl pral vòlòl abiye an fanm ou pansel pral pale bon dat yap pale sa nou fè lè ou pran Dominique la ou pansel pral pale nèg sa yo menm si wap fiziye yo pap di w anyen non an ou panse lè ou pran yo ou panse ke yo pral pale se sou blòf nou ye mesye pa fè sa pa fè sa dat ti lapli ap pale. Dat izo manno bon men profane la odma denonsel odma diw premye zam ni men kiyès ki balil sa nou fè a ou kwè ech okontrè nou bay profane plis popularite okontrè nou ogmante pouvwa chèf li nan peyi a se sou blof nou ye mesye dam. Fò n pa fè sa. Sa di ke tout bagay sa yo, diskou sa yo, yo pa ale nan enterè pèp la. Paske mas pèp la bouke. Mwen menm pèsonèlman m di w m bouke. Paske pou sèlman 2022, mwen kontribiye nan 5 kidnaping, nan 5 ka danlèvman. Mwen kontribiye pou m bay lajan pou yo libere moun ke nèg ak zam kidnape an Ayiti. Mwen kontribiye nan 5 ka pou m peye ranson. pou zanmi, pou pwòch ke yo kidnape an Ayiti. Sa di mwen fatige. Tande byen, sa di ke mwen fatige. M pa ka kontinye ap ede zanmi, peye, bay la, bay vagabon kòb. Non! Miradel, pa gen nèg solid konsa la yo manje misye nan douyar lan sou Site Solèy. Sa vle di ke nèg sa yo kounya gade la gade Y ki sou ekran misye kounya bagay m kwè l te lage pye l Repiblik Dominikèn kounya Francky ki la k ap ekri tout lèt pou 400 ma pou nèg Site Doudoun kounya w pran nèg sa yo ou panse yo pral pale ki kote yo pral pale sa a Ti Kabi w ap gade la kriminèl patante wi premye imaj ou wè a sou ekran an. Nèg ou e ka ti chal ma ti mouchwa mare tèt li avèk ti ti bagay ti mayo bagay rouj grena sou li an. Kriminèl kidnapè de o ran wi. Misye e sanse dezyèm chèf gang li nan kraze baryè wi. Kounya ou panse ou pral pale. Pale pou di ki sa? Ebyen ok si ou panse ou pral pale m tande Ariel lè m tande diskou Ariel lan m wè diskou Ariel la lè m analize li m wè misye pa two diferan avèk Vitelòm. E bon bagay m ap di w la a wi. Lè n tande diskou Ariel la, m pral fè n tande yon ti kal ladan l. Lè m tande diskou Ariel la, epi m rann mwen kont ke diskou tonton Ariel la, eh ton Ariel, ton Anri a, diskou ton Anri, ton Anri an, li pa diferan non avèk diskou Vitelòm nan. Yon yo gen, m pa konnen, bon yo gen dwa gen ti bagay pwen komen, men lè m ap tande nèg yo, m wè ke diskou a pa two diferan. Epi tou, jodi a, lè moun ap fè analiz pou montre ke se kòm kwa nou ka poze kestyon, li lojik. Pa egzanp, m gen dwa di nou kòm sitwayen, eske mouvman an l ap rete konsa? M ka di ke, e ki sa t pral pase si mouvman an ta bruskeman kanpe, ke m pa swete? M gen dwa kestyone tou, eske mouvman sa a l ap nasyonal, l ap sou tout teritwa a nèt, pou n mache atake vrè bandi yo. M ka kesyone, èske n ap rive sou tout moun? M ka poze kesyon, lè n fin atake tout gang ak sapat yo n konnen an, èske n ap mache pran nèg ak soulye ke n konnen ki te konn ba yo zam nan? M ka kesyone sa. Paske jodi a, si n, Bwa Kale a, fò n tou fè bagay la nèt wi. Fò n tou fè bagay la wi. E Bwa Kale a pral kontinye nan lòt sans, pi devan. Depi on nèg ou te pase la kòm senatè, depite, majistra, ou pa t itil peyi a anyen, bwa kale a pral vire kont ou, pa nan sans kòm si lapide konsa non, men bwa kale a pral mete w nan on pozisyon pou w pa janm anyen nan peyi sa ankò. Se on lòt, se pral on lòt fòm bwa kale. Paske, ekoute la sosyete, fòk nou chanje done yo Fòk sosyete a kòmsi repanse bagay yo. Nou mete twòp valpa chèf nan peyi a. Nou mete twòp vagabon chèf nan peyi an. Nou gen yon pakèt atis pa egzanp, m t ap di sa avèk Toto Dezirab, gen de sèn ke yo ap pwodui ki te kapab pi bèl an Ayiti. Men jodi a pa gen vip. Pa gen vip. Bandi a pa bezwen wè Toto Dezirab pou l kidnape l. Pè yo fè sa deja. Si w wè nèg yo kidnape avan yè la zanmi kanal ble an. Kòman mouche rele Bobi? E pa sa? Sa dire ke pèsòn pa epanye. Nèg yo pa respekte pèsòn. Sa di nèg sa yo nou san pitye pou yo. Tout fwa, m ap toujou di menm bagay yo. Pa fè moun mechanste. Pa fè moun abi. Se pa paske ou yon nèg nan yon zòn ou gentan di l se bandi non, pa fè sa. E si w fè sa karma ap frape w. Tande byen sa m di n la. Si w atake yon nèg paske ou pa renmen fòm tèt li, atann ke karma gen pou frape w. Paske mouvman t gen la a, se pa mouvman pou nèg ap jere zafè pèsonèl yo. Paske w pa renmen nèg la, kounye a gen yon fenomèn, nèg la gen dwa annik pa bya yon nèg, epi l afiche l sou rezo a la, epi l di w entèl, li te nan vòlò, li te nan ba. Ou pa ka fè sa. Ou pa ka fè sa. Sa vle di ke pa atake moun paske w egri kont siksè moun nan. Pa atake yon nèg paske w wè nèg la, m di w li gen tatou oubyen l gen dread. Gen dwa se stil nèg la, paske m di n gen nèg ki rasta, ki pi bon nèg lontan pase menm pastè nan legliz. pa fè sa. Sa vle di ke fò n gen evidans ke nèg la se bandi pou n atake l. E lè n atake l, si nèg la gen zam nan men l, si nou pran zam nan, pa kenbe l pou nou. Paske si n kenbe l pou nou, zam nan ap vire kont nou pi devan. Paske mouvman Bwa Kale a l ap kontinye, l ap rete yon bagay istorik sou peyi Dayiti. Sa vle di lè w pran zam nan, remèt li bay lapolis. Si w wè yon nèg sispèk nan zòn nan, pa kouri atake l. rele lapolis pou li mennenl nan komisarya t pi pwòch lan pa fè moun mechanste pa fè moun abi men mouvman an pa dwe kanpe poukisa m pral di n poukisa nou gen eleman nan men nou wi la sosyete se minis jistis la wi ki di n ke degaje n pou n jere tèt nou paske teritwa yo pèdi si teritwa yo pèdi nou menm kòm sitwayen. pa gen moun kap rekipere yo, fò n aranje n pou n rekipere yo. Ebyen si n ap rekipere teritwa n ke n te pèdi, pa gen, pa gen anyen de grav nan sa non. Nou ka toujou evite pou n, pou n fè moun mechanste. Men atansyon, m ap toujou di l, nan tout revolisyon sa egziste. Lè blan debake nan peyi a, konbyen, konbyen inosan t tonbe nan peyi a deja? Nou pa konn sa? Nou pa konte sa yo? Nèg yo debake yo pete bal nan site solèy eske n ka konte konbyen inosan t mouri site solèy nou pa konn sa sa a diw ke domaj kolateral sa egziste se pa paske yon grenn moun de grenn moun mouri nan yon aktivite pou n gentan kòmsi vle kraze mouvman an pou n di oo nap mache touye inosan atansyon map gade pa egzanp de limena ki sou tiktok ap plenyen Alòske lè yo ap konpare 2 imaj ki anndan kay Lanmò 100 jou, li pa diferan ak imaj kote ke yo abitye pran kanpe. M vin pa konprann mwen, m nan konfizyon total. Ou konn, bon m di w yon ti bagay, sa k pase nan mouvman sa a? Mouvman sa a, se vre kapab gen yon moun ki viktim inosamman, se ke n pa swete. Men! Depi plis pase 3 zan, la peur se lakay nou l rete. Jodi a pè a kòmanse chanje kan. Paske jodi a la map gade moun ki kòmanse mache laboul alòske yon chèf gang kounye a avan l pran lari, lap kesyone, lap gad anwo gad anba paske lari a pa bon. Sa pat janm egziste avan. Nou sou nou pral sou 2 semèn m poko poko m poko wè yo sinyale m yon ka danlèvman sou Dèlma a ni Petyonvil. Tande byen, nou pral sou 2 semèn la a. Mwen poko jwenn yon mesaj ki di m ke yo sinyale m yon ka danlèvman. Gen 2 ka, m pa pale de yo, paske se moun yo t pote tèt yo a Matisan yo pa tande. Paske mwen te di yo ke wout Matisan an poko ok, nèg yo pa ka sòti al kidnape moun, kounye a se moun k ap pase sou wout la yo kidnape. Si n pa tande m, bon, ki sa m ka fè pou nou? M pa ka fè anyen. Sa vle di ke mouvman Bwa Kale a, ou ka kritike l, men gen rezilta ke l bay tou. E majorite gang yo la ki fache a la, k ap fache, pale anpil, tout nèg sòti, se paske yo panike. se paske yo panike. Le fè ke yo panike, tande wi, le fè ke yo panike, kounye a yo tout sòti grif yo, m di w ti lapli kounye a ap joure, on gang sal kriminèl ki pa menm, ki pa menm ka li non, kounye a l ap joure pèp la, l ap trete pèp la san memwa, pèp la enbesil, ti lapli wi, chèf gang sal kokorat kriminèl wi. Sa vle di kisa? Gang yo panike, le fè ke yo panike, paske Kidnapping nan se pi gwo resous ke yo genyen. E gon lòt ti analiz ke m tap fè, kidnapping pa fèt on pakèt bank pa gen dola. On gwo dosye li ye. Pa gen kidnapping nan peyi a gon pakèt bank ki pa gen dola. Ebyen nou menm ki li nan gwo liv na kestyone sou sa pi devan na reflechi. Nou ka toujou ap di pèp la nap eseye kòm si swanye mouvman. poul pa tounen yon bagay deblozay paske nèg la la li kwaze a yon nèg li pa renmen fòm tèt li epil vide manchèt sou li li vide bal epa sa balan ye mouvman se mache pran bandi sou wè lapolis pa pwofite mouvman sa poul atake vilaj gran ravin sa pwouve ke pa gen solisyon pou ayiti sa pwouve pa gen solisyon pou ayiti vre poukisa m pral di nou bandi yo panike. Se sa yo rele la psikoloji. 1, Lè m tande Ti Lapli ou wè misye panike. Lè m tande Vitelòm li panike. Lè m tande Jeff ki pale misye panike. Lè m wè aksyon Izo misye panike. Ou konn poukisa? Izo ap montre nou li gen mas a gaz. L ap montre n ke l gen lans wòkèt. Ok. Eske n panse. Si izo te vle kanpe batay li tap montre n ke l gen materyèl sa yo? Tande byen! Si izo te vle kanpe batay tout bon, eske n panse l tap montre n ke l gen materyèl sa yo? Non! Li tap kite yo pou lè polisye yo panse l pa gen anyen epi yo al monte sou resif. Si w wè misye ap ekspoze sa l genyen, s on presyon psikolojik pou l di si n atake li men sa k ap rete pou nou? Manti! Manti! Se presyon psikolojik li ye. Sa di lè sa kounye la, okontrè m byen kontan l montre, kounye a si polisye yo te konnen yo ta prale on jan, gen on jan ke yo konnen kounye a pou yo parèt. Paske dezyèm bagay m di n ke, sa di premye aspè a, remake m di w kidnaping nan l pa fèt pandan dènye jou yo la, dezyèm bagay la, gen on pakèt ti jèn ki pral komanse repanti ki pral konvèti paske lè tete te konn ap pale Morvan konn ap pale se vre Morvan on nèg ki pi radikal pasem men gen bagay misye ap di si nou te tandel nou patap rive la lè map gade m wè Kasumi kap kriye mwen menm sa fèm mal kòm jèn fanm. Men atansyon! Lè yo te pale w avan, e pa reyaksyon sa w te genyen non. Okontrè, se jipon ou t ap desann paske w te panse w te byen antoure. Ou pa t janm imajine yon lè t ap gen yon mouvman nan peyi a te rele Bwa Kale. Sa a dire ke le ka de Kas, e m ap mande pou yo pwoteje Kasumi nan peyi a. Si yo kwaze a Kasumi, pa fè l anyen. M konprann li, pa fè l anyen. Ou konn poukisa? Kasumi nan yon pozisyon kounye a pou l reflechi ak lavi l. E tout lòt ti jèn pral pran Kasumi kòm egzanp pou yo reflechi. Se pa paske n grangou oubyen n razè pou n kite kòm si vant nou ap mennen n. Gen yon seri de bèl timoun m ap gade k ap poste avèk chèf gang Izo, k ap poste avèk Ti Lapli, Manno etsetera. Ou ka reflechi. Ou ka reflechi. Sa vle di ke mouvman Bwa Kale a l gen rezilta ke l pote ke w petèt inyore. Jodi a, avan yon jèn al poste, al fristal, al chante, al featuring avèk yon chèf gang, l ap reflechi. L ap reflechi anpil bagay. Avan yon ti jèn, ke l te ti gason, l te ti fi, avan l al tante poste a yon chèf gang, lap reflechi paske jodia yo pran tiktok pou yo paske sak rive le fè ke gang nan m te toujou dil se youn nan pi gwo endistri te fonksyone nan peyi a le fè ke se te youn nan pi gwo endistri tap fonksyone tout ti jèn antre nan gang tout ti jèn antre nan gang ebyen jodia done yo kòmanse chanje done yo kòmanse chanje. Paske jodi a, avan yon ti jèn al posta yon chèf gang, l ap reflechi dimil fwa an, Èske p ap gen yon chinwa atè a k lage l nan men Mòvann? Èske p ap gen yon nèg mawon atè a ki voye l bay TT? L ap reflechi. Sa vle di ke lasosyete, konprann byen, mouvman Bwa Kale an, m pa bezwen ke n ap pale pou n destabilize l. Nou ka toujou poze kesyon, men ann eseye Korijel men kite pèp la kontinye nan mouvman koreksyon an pa atake inosan pa atake moun pa fè moun mechanste paske mouvman sa bwa kale an kisa liye se lapolis plis pèp la ki egal bwa kale a bwa kale a son ekwasyon pèp plis lapolis egal bwa kale ki anfas tout kriminèl ame kap teyorize popilasyon an. Se sa bagay lan ye. Se sa bagay lan ye. Sa vle di ke jodi a, kelke swa atis ki pral poste, lap reflechi. Avan Arly Lariviere desann al poste a Krisla, lap reflechi. Lap reflechi. Avan Tony Mix al jwe nan vilaj, lap reflechi. Avan Izolan al jwe nan vilaj, lap reflechi. Lap reflechi anpil. Paske ekoute la sosyete son peyi nap konstwi peyi a destabilize mwen jis pa konprann lè yon nèg di ke bon l se ate a li ye etc o nèg geto rele l sa vle di ke nèg geto a rele w wal jwe a pou li se byen men pandan nwit lan wap bwe avè l si l ba w manje wap manje men lajan sa lap bwe gwo wiski wap bwe yo se lajan san yo ye. Tande byen, se lajan kidnaping yo ye. Se move lajan. Tande wi, se move lajan yo ye. Se lajan kriminèl, lajan kidnaping, lajan san. Sa di se kriminèl ki ap atake moun. Se madan Sara. La nan mache taba. Nèg yo detounen 17 kontenè pou machann yo nan taba. Sa pa di nou anyen. Nèg G9. Yo detounen 17 kontenè wi. Écoutez la société! Sa mande moun reflechi. Men! Men sa m t ap di n talè a. Se pa nou t deside. Se mande yo mande n pou n fè sa. Kiyès ki mande n fè sa? S on manb nan gouvènman an. Se vis prezidan CSPN nan ki mande n sa. Se madanm Profèt Emly, Emly Profèt Milcé, ki mande n fè sa.